Jèlde a, Levanjil si pwoche preche nan peyi Dayiti. Bon, aksyon li menm, bon, byen petèt, e byen petèt, son lòm li ye, men m panse ke dosye yo mete sou li a, ke m kwè ke si l dwe, si l fè li pral nan prizon, men si l pa fè l ap lage l nan non Jezi. Men gen imaj, gen videyo. Men tande byen, ou di son dosye yo mete sou li, son dosye, ou di son dosye yo mete sou li, men tout moun wè sa k pase a. Non, m panse ke aval la, e byen kounya la. Lap lage men si lontan li pral nan prizon non non jezi. Rete rete la ou fini vini wi. Sa mse palaso mse nèg le leogan mwen vin la nan pakè a poum vin sipòte komisè di gouvènman an kap fè yon bon travay nan peyi a e pastè amel gen 3 tip de pastè gen pastè vokasyonèl gen pastè pa vokasyonèl gen pastè pwofosyonèl amel pa yon pastè vokasyonèl lè son pastè ou ye ou sipoze respekte bondye menm si volim lajan ariel ta genyen Aya ta sipoze respekte Bondye, respekte la pawòl Bondye, tanp Bondye a, m konnen chè legliz la se yon bagay ki sakre li ye, men Arel pastè a flè, e pa m pa ka di misye se yon pastè, pètèt misye se yon mèsenè li ye, pastè se yon bagay ki sakre li ye, se yon moun ki raple, se yon moun Bondye raple pou fè yon bagay. E vrèman, misye pa yon pastè, misye se yon mèsenè li ye, paske si misye te yon pastè, Misye pa ka pran pitit li pou la sou chè legliz la pou la bat bay tap pou la fwapel eske bon lap di raman lap soukel sa pa ka fèt men komisè a se pou komisè a kòman yo t ka manm lisè dè kil yo te bay misye sansyon deja pou 5 an se pa 5 an pou yo sansyon pou yo bali pou la pran yon nan leg la yo sipoze arete misye pou yo mete misye nan prizon paske misye pa lojik manman poul fè sal fè a paske komisè di gouvènman an sipoze komisè di gouvènman fon bon travay paske kaman sa lap fè a son bagay ki nòmal son bagay ki jis. Paske komisè di gouvenman te gentan bloke misye deja, te gentan di misye konsa e vrèman li paka pati al met de pa pou li pou fèl pa pati, pou l pa kite peyi a. Men paske lap fè, li pa tra son bon egzanp, son move imaj li ye pou legliz, son move imaj pou pawòl Bondye, son move. Se legliz eskopal ki kòmanse ta ame zam, ta mete zam nan antre pè yo, pè eskopal yo tap antre zam nan peyi a. Paske legliz se yon bagay ki sakre li ye. Ou pa ka si ou pa nan yon bal, ou pa nan yon disko pou wap frape moun dan pitit ou andan legliz. wap moute koman pou fè bagay sa pa lojik sa pa bon m pa dakòl mwen ka mwen m pa dakòl m pap janm dakòl nèg leyogan nan nèg palaso se nèg leyogan nan m pap janm dakòl sa pa sa mèsenè la fèb la m pap rele misye pastè misye pa yon pastè misye son son mèsenè liye pawòl Bondye son bati sakre liye ou pa ka fè nan pa bagay nan dan legliz Bondye pèp Bondye èske w panse komisè a ap arete misye an nan komisè a se pou l arete misye mèt misye nan prizon komisè a mwen bat bravo pou komisè ee. Lafontant ap fè yon bon travay paske te aple misye deja, misye te voye avoka l te vini, avoka l te vini deja, men koulya kòm misye prezante, fòk komisè a arete misye pou misye ka mwen sansib pou li respekte lapawòl de Dye. Pou mesye te respekte bon Dye. Nou ap viv nan lipokrizi e fò nou parèt pou n di ipokrizi sa fò n retire l paske pou gav k ap fèt. Nan sosyete a, nou pa janm eseye rive denonse yo. Nou wè se sèlman yon demonstrasyon Amel la fè ap fè avèk fidèl li yo, nou gentan pran sa, nou jije l, nou voye l sou tout rezo sosyo. Menm jodi an la, majorite jèn, jodi a depi l gen yon telefòn android, telefòn nan ka itilize l yon pakèt bagay. Men, nou menm nan sosyete a, an Ayiti, Nou poko mete jèn yo a la otè pou itilize sak rele telefòn android la. Jodi a nou kapab di lajistis jodi a ki ta jwe wòl nan sosyete a li pa panche vè sa sosyete a mande. Jodi a nou kapab di nan 1999 nan 1800 yo avèk 2023 se pa menm. Sosyete a mande yon lòt bagay. Se sa k fè Ayiti dwe mande pou up to date. Paske jodi a nou dwe ale nan tan modèn nan. Jodi a tan modèn nan se kesyon de jodi a n ap pale lajistis dwe rive nan faz pou yo lejifere dè lwa. Paske sosyete nou kapab di timoun 2000 yo jodi a kisa n ap fè ansanm avè yo. Nou pa janm panche vè ka sa yo. Kounya la se radòt, se tenten, bagay ki pa p itil nou anyen. pandan sosyete a li menm timoun 12 an, 13 an, 13 an, nou jwenn de jèn mal bourik k ap pran yo, k ap kouche yo. Jodi a nou gon kòd penal yo te pote ban nou. Kisa n te di? Jodi a nou pa t wè lajenès, nou pa t wè mond lan, nou pa t wè Ayiti an swa te kanpe yon sèl òm pou defann kont sa yo t ap ekri nan kòd penal la. Kòman w jije sa? Imaj pastè Amel la, nou dwe pran. a la baz, paske son fòmasyon lap pran, lap fè, fòmasyon lap fè a, jodi a nou pa ka pran yon ti bout, epi tou nou pwojte l vè rezo sosyo a pou nou jije l, son demonstrasyon l ta pran, men kounye a ann pran n a la baz, si nou pran n a la baz, e ke kounye a nou kapab rive jije l, men m panse sa l fè a la nòmalman li eksplike l, si l eksplike l m pa wè rezon pou lajistis menm rele l, lajistis la li menm, nou gen yon bann palmantè. ki pa lejifere e nou wè jodi an lejislasyon pase tout sa k pase yo pa lejifere nan tan modèn nan tan modèn nan ki se moman de la jenès la bon nòmalman si l te pou yon fidèl sa ta ka pi grav men si li gen men si madanm nan pa t la si e pitit la li alèz ansanm avè l se yon fòmasyon l t ap bay e fòmasyon an nou wè l Se yon demonstrasyon l tou ap bay an kesyon fòmasyon an. E m panse jodi a, an m panse jodi a, kòd penal la, kòd penal la, an n fè yon sèl òm, paske yo, yo voye l, yo voye l pou, pou dezan ankò. Kounye a, èske m pral wè menm, menm près sa, èske m pral wè sosyete a pral kanpe an yon sèl òm pou l defann, pou l di ke. Ti moun 15 an paka avek on moun 60 an, 50 an. Se la a map tann sosyete a. Ipokrizi a nou dwe retirel. Paske jodi an, jan nou kanpe kont Amel Lafleur a, eske pandan kod penal la yo tap ban nou l lan, eske nou te kanpe konsa? Malgre legliz te kanpe. E jodi a. Ou pa pa rele pitit la koman tete nou ye? Bon. Ou pa pa bay pitit li tap. Eske w konprann sosyete a dwe admet sa a? Eske sosyete a dwe admet li? Menm nòmalman ann pran de la a la baz. Eske se sa li tap fè pase a? Eske se sa w wè a e e sa ou menm ou jije? Eske se sa yo fè a? Bon nòmalman son demonstrasyon lap fè. Son demonstrasyon, si son demonstrasyon m pa kwè ke nou ka rive jije l sou li. Men kounya la ann kanpe pou n di byen. Ann kanpe pou nou di byen. Nap kanpe pou nou defann prensip yo. Prensip yo. Se kesyon lajistis dwe lejifere sou kesyon moman modèn nan ki se 2023. Nou nan venteyinyèm syèk, venteyinyèm syèk lan pa tan 1998, 1809, tout sa yo, nou pa nan tan sa jodi an. Jodi an, Nou wè rezo sosyo a li ale kite nou. Eske nou menm jodi a nap rive adapte nou a rezo sosyo a? Ipokrizi a fò nou bani l. Paske jodi a Amel Laflè son homme de Dieu. Se yon homme de Dieu menm pastè dè moun ki kanpe pou di konsa li mal fè. Jodi a mwen menm m pa gen pou m de m pa gen pou m kont Amel. E sèlman si pou nou si m pa gen pou m jije l se sèlman Bondye kap jije l. Pase e Bondye avèk li menm kap wè kisa l fè a. Jodi a, se pou m rive nan moman pou m defann wayòm nan, paske se yon demonstrasyon l tap fè.